Objektif aktivite an, se pèmèt a tout moun, tout piblik lan, pou yo kapab genyen enfòmasyon sou dwa, pou yo konnen ki sa yon avoka fè, ki sa yon notè fè, ki sa, kòman yon jij li menm li rann desizyon l, kòman li fè, ki atribisyon chak antite. E patikilyèman, anfèt, le pli souvan, nou vize timoun ki nan klas tèminal yo, pou yo menm, anfèt, se yon sòt de, doryantasyon pwofesyonèl. Kote ke si yo deside pa egzanp yo ta vle fè dwa, eben nan ki branch yo kapab oryante yo, kote yo kapab santi yo alèz. Si m ta vle pran yon egzanp, gen moun pa egzanp, anfèt, fi yo le pli souvan, yo konn pè ale nan tribinal. Donk, lè yo vini, yo kapab montre yo ke genyen lòt branch nan dwa, pa egzanp, anbitraj, kote ke nou genyen reprezantan. chanm de konsilyasyon darbitraj ki dayiti ki la ke genyen notarya kote ke genyen yon stank de notè ki la donk yo genyen lòt branch nan dwa ke yo kapab anbrase tou donk se sa an fèt objektif lan se yon fwa jiridik ok nou wè ke se dènye tan e an fèt depi lane dènyè nou te e rankontre kowòdonatè lan mesye florian janmari. E kabinè an te di ke li ta renmen ke ane sa a se li menm ki kowòdonatè syantifik. Paske nou tande e jan anpil diskou patikilyèman diskou reprezantan Bawo de Pòtoprens lan, li te pale kote ke gen moun, pa egzanp gen yon moun jodi a la ki di ke li vini se pou li, piske li anpil fwa li patisipe nan mache piblik, men se premyèman pou yo konnen enstitisyon an, kisa enstitisyon an fè. E moun pa egzanp ki nan domèn nan, yo kapab konnen pwosedi yo, ki jan l fèt egzakteman, e si pa y ale yon lè nan yon mache e ke yo ta jije ke gen iregilarite, konsa y ap konnen ki enstans yo kapab rankontre, yo kapab wè, ki kapab tranche oubyen pran de desizyon sou evantyèlman nan pwosedi lan si oka li pa ta respekte. Nou di tout moun, Nan moman difisil nou ye la a, kote nou anfas yon peril kolektif, se kole zepòl nou nan tout sektè pou nou rive fè feso pou ti fòs pou nou bouskile fòs fèb la ki la a, gouvènman kidnapè ki la a, pou nou konstwi yon pouvwa ki ka bay pèp la sekirite, ka bay pèp la espas pou l viv kòrèkteman pou ke Matisan, moun ki te tounen Matisan, Laplèn, pa gen sa k ap pase la a, Kwadèboukè, pa gen sa k ap pase la a, pou gen moun ka viv tankou moun nan de peyi a. Nan sans sa a, gen de jounen de grèv. De jounen grèv sa yo, avètisman sa yo, se pa grèv chofè, se pa grèv ansenyan, se grèv tout moun li ye. Paske jouk jodi a, nou tout ekspoze kò gwoup. Ariel, phtk ak tout kòman gang yo met la yo fè ke jou jodi an lavi moun pa vle di anyen. Li enpòtan pou di ke nou dwe leve kanpe ansanm pou nou moutre, pou nou di ni Ariel ni blan an ke nou pap dakò pou sa kontinye konsa. E se sans sa nou di ke lendi n ap tann ansenyan, n ap tann chofè, ti machann, Tout nan jeneral pote kole pou ke dejudikasyon sa yo reyisi e pou nou voye yon siyal klè e nap di popilasyon an sèl sa kap soti kap fè nou soti la a se yon soulèvman popilè kote tout peyi a leve e pou pou di non nan sans sa a lendi pwochen se pa grèv okin sektè se grèv popilasyon an nap di tout moun lendi randevou sou beton an pou nou al di non. Nou di grèv la li pa grèv Sektè transpò, li pa grèv anseyan, li se grèv tout moun! Li se grèv tout moun! Ouvriye, jounalis, menm polisye! Li se grèv tout moun! Men, antanke sektè transpò, nou di transpò, lendi, madi, Fòk yo pa pran lari a fòk yo chita lakay yo paske se kisa li ye nou menm nan transpo a kòm chofè nou mouri twòp yo sfizye nou twòp yo boule machin nou yo kidnape machin nou yo kidnape nou paske nou menm jodi a nou di tout chofè pou yo mete pye yo atè e se yonn nan rezon nou di ke tout responsab sendikal sektè transpò Fòk yo rive mete pye yo atè nan kesyon grèv la. E sou tout rezon sa yo nou di ke tout 4 kwen peyi a e tout gran Nò, gran Sid, fòk yo mete pye yo atè, tout chofè sa yo, pou ke yo rive respekte grèv la. Paske se kisa l ye? Nou di ensekirite a li twòp atò. Men fò nou pa bliye moun Laplèn yo, jan José Mérillé sot di, lè rive moun Matisan, nou tout nou kwaze bra nou. La plèn nou kwaze bra nou e se on ak lachte l ye e yo pral rive sou petyonvil dèlma nou di ke ni chofè dèlma ni chofè petyonvil tout chofè e nan tout 4 kwen peyi a tout nan vil pwovens mete pye nou atè lendi 9 ak madi 10 pou ke nou bay lari a blanch 9. Mwen apiye grèv la pouki rezon nou menm nan nò nou sibi ansanm avèk DDN nan direktè polis la kote ke nou ta fè yon manifestasyon lendi pase Nan manifestasyon, li tou ve nou pa gen dwa pou nou fè manifestasyon. N ap fè manifestasyon pou sa ki reve nou de dwa. Ensekirite a blayi nan peyi a. Gaz la moute, mizè toupatou. As la te pran lari pou l t al manifeste mekontantman l, pou l t al di sa nou bezwen nou pa jwenn. Ebyen, direktè lapolis la pran yon manb nan as la, li arete l depi lendi. Li al ansanm avèl. Jiska prezan li voyel nan nan anndan anndan bawo. Chak fwa li di lap lagel li pa janm liberel. Se rezon sa nou menm nan nò nou apiye grèv la, nou pral bloke nan nò apati de lendi. Tout tan DDM nan pa deside lage kamarad nou, konfrè nou Gregory Darguisan nap bloke nan nò paske sa revolte nou, nou paka rete bèbè, nou paka rete san nou pa pale. E ki ke preyokipe nou anpil. Dayè ou kapab remake la o nivo sektè transpò a, nan tout artè transpò yo. Si w gade byen, ou wè se yon sitiyasyon ki lib. Se tankou nou nan an mòd de grèv la. Paske machin pa vwayaje, pasaje gen difikilte pou deplase. Si n kapab pran de konsiderasyon, de antre prensipal zòn metwopolitèn nan, pa egzanp, lazòn di gran sid, non sèlman avèk sitiyasyon de matisan ke nou konnen e ke sa pral gen 1 an, e jounen jodi a, nou gen plizyè sitiyasyon ki fè. Antre nò Pòtoprens oblije bloke. Non sèlman sitiyasyon gaz la, pa gen gaz menm su le mache, e ou vin twouve sitiyasyon ki devlope antre Kwadèboukè e Laplèn. Sa vin kreye yon gwo dezast pou nou menm, transpò a pa fonksyone. Kote ke jounen jodi a avèk rate atifisyèl la, ou bezwen mil goud pou achte yon galon dizèl. Ò tout transpò an komen an se avèk dizèl li fèt. Donk ou wè leta pa pran kenn dispozisyon pou amelyore sitiyasyon an. Donk se yon sitiyasyon ki vrèman kawotik pou nou menm o nivo sektè transpò a. E poutan le Nò fè pati de peyi a. E pandan ke w di nan Lwès la gen kèk ponp k ap distribiye gaz. Men nou pa wè l. Se chak zòn pa egzanp si w konsidere santre vil la ou gen dwa wè ke se yon zòn k ap bay gaz epi tout lòt zòn yo rete pa gen gaz. Donk se yon sitiyasyon ki ekstrèmeman difisil. E lè ke ou kapab gade Dèlma, ou wè chak jou se tankou se yon, se yon otori, se tankou se yon sòt de virman ki fèt. Ou konprann? Donk pa genyen sa. Pa gen sa ditou. Oke? Donk sitiyasyon an rete tandi. Tout inisyativ sa yo nou menm nou dakò ansanm avèk yo. Nou apiye yo san rezèv. menm si se pa yon bagay ki te fèt nan yon laj konsètasyon, men etan done se sè le sektè, nou menm o nivo sektè nou sanse apiye l san rezèv e nou ankouraje tout sektè, tout popilasyon an a y patisipe paske rezon yo li valab pou tout ayisyen e se se son de revandikasyon ki jis ak pèp ayisyen an sitou nan moman ke n ap viv jounen jodi a. idantifye pa le Ministè dè Zafè Sosyal e di Travay atravè sa nouvèl Politik Nasyonal de Pwoteksyon e de Pwomosyon Sosyal, PNPPS. Sèt nouvèl politik piblik est un instrument de cadrage et d'orientation stratégique de l'État dans le domaine de la protection sociale. Elle est également un outil de référence Son 11 komin an total, epi se yon pwojè rezilyans, sa vle di n ap travay pou ede famiy avèk kominite vinerab vin pi fò anfas chòk yo. Konbyen famiy nou konte ede nan sans sa a? N ap sible 17 mil famiy. Kòman nou fè chwa famiy yo pou n kapab ede yo? So n ap travay ansanm avèk ministè sèvis. Afè sosyal? Wi, mèsi. N ap travay ansanm avèk ministè afè sosyal ki gen yon baz de done ki rele CIMAST, se yon pwosesis yo te mennen an plas depi kèlke ane kote y ap fè yon resansman epi y ap idantifye fanmi ki pi vilnerab. So n ap travay ansanm avèk yo epi tou ansanm avèk kominite pou idantifye tout fanmi ki pi vilnerab. Yon pwojè konsa, ki atant nou de pwojè sa a? Sa nou vle se yon Ayiti ki pi janm. N ap ede fanmi yo vin pi rezilyan anfas de chòk paske tankou nou wè gen yon chanjman klima ki ede. ki ap vin katastwòf, dizast, pi frekan, so n ap esye ede fanmi yo idantifye ki sa ki yo oblije fè pou vin pi fò lè chòk yo vini epi pou rekouvri pi rapid apre chòk yo pase. N ap travay nan plizyè sektè, men n ap fokis sou jesyon resous natirèl, agrikilti, sante avèk kouman yo fè yon ti lajan. Nan ki zòn nan peyi a stab epi nou vrèman konte sou wi nap konte sou tout patenè nou pou kominite epi pou moun ki patisipe pou travay ansanm avèk nou epi nou ka adapte lè nou wè li nesesè pou adapte. La cérémonie de ce matin se veut un signe d'espoir et d'espérance, l'espoir de voir un jour Haïti se repositionner, Sou lechikye mondyal, lespò de chanje lòd aktyèl apati di ranfòseman de la rezilyans dè kominote an se jou de lansman. Je vyen reyafime antan ke pèsonèl ke seli de gouvèneman kondui pa le Premye Minis, à réduire en Haïti la pauvreté, les inégalités et les injustices économiques, sociales et institutionnelles pour construire une citoyenneté sociale juste où les citoyens du droit à la protection et à la promotion sociale voient leurs droits réalisés et leur capacité à vivre la vie désirée améliorée.